Mezanmi mezanmi pral gen bagay pral gen bagay mizik la prepare la mizik la prepare la pral gen koze pral gen koze pral gen kriye wi apre l gen kriye anpil anpil anpil lap vini ret tann li mizik ak tout videyo ret tann li lap vini ya kenn si lòv fanatik yo eee Poko sans de tèt nou, pitit nou, eta nou, kote n ap viv la, antouraj nou, konprann gen moun k ap viv ladan l. E pa bèt ni zannimo, se imen yo ye. Ou pa ka konprann mwen, ou anvi konprann mwen. Ou pa ka konprann mwen, ou anvi konprann mwen.